L'Eternel konbatra pou vou, men il fo garde le silans. Prezidan Luis Abinader pase lòd ansanm avèk direktè imigrasyon e migrasyon an pou l pa kite youn nan 39 ayisyen sa yo Lèzetazini, Kanada sanksyone ki nan finanse gang nan peyi Dayiti pile teritwa dominiken an. Lè ou chwazi viv tankou jeran nan pwòp peyi ou, ebyen nenpòt gwo desizyon k ap pran nan lòt peyi a, premye moun yo ap frape se ou menm. M ap raple ou, nan lis sa a Prezidan Luis Abinader mete deyò, okenn ansyen prezidan pa figire. Frè m ak sè m k ap koute m, zak ensekirite kontinye ap frape peyi Dayiti. Nèg ak zam kidnape samdi maten 15 avril la pdg Haiti Plastic Harold Mazouka ak 2 manb fanmi l, bandi yo mete dife nan machin blende viktim nan ak tout bakòp sekirite l, sa pase nan Dèlma 31, Riyèl Jedi. 2 prezime bandi jwenn lanmò yo samdi 15 avril la, se popilasyon Meyòt, komin Petyonvil, ki touye yo epi mete dife sou yo aprè yo te fin asasinen yo. M ap sinyale nou, Youn nan malfra yo t ap sikile sou yon moto san plak, lapolis te mete lapat sou li. Chanjman kontinye ap fèt nan lapolis nasyonal. Enspektè divizyonè José Reno se nouvo responsab komisarya Pwent a Rakèt ansanm avèk Ansa Galè epi enspektè divizyonè Gilles Moltaire Pran tèt komisarya zile Lagonav, se komisè minisipal Georges Jean Raymond ki te pwosede ak enstalasyon sa yo. Sitiyasyon ensekirite ki gen nan komin Moren preyokipe majistra komin Élisée Blaise ki kondane zak ensekirite ki fèt sou mèt André Charléus, premye sitwayen mouri lanse yon apèl bay otorite yo pou yo ranfòse sekirite nan komin nan. Sante pou nou tout, se sou tèm sa a Ministè Sante Piblik ak Popilasyon nan tèt kole ak Òganizasyon Panamerikèn Sante selebre Jounen Mondyal Sante vandredi 14 avril la. Nan okazyon sa a, divès aktivite òganize sou inisyativ vandredi 14 avril la, yon seremoni ki te dewoule an prezans Premye Minis Ariel Henry. Kolektif ansyen depite opozisyon an, KADOA, egzije bon jan eksplikasyon bò kote gouvènman an sou dokiman ona a ki pran lari. Dokiman sa ki revele lona prete yon seri de patikilye ak antrepriz plizyè santèn milliards de gourdes. Komisè Guy Mondelis ak direktè nouvo biwo imigrasyon Miragwàn nan, Orel Jean Louis, pa nan fè rakèt nan biwo imigrasyon Miragwàn nan, daprè sa komisè Muscadin fè konnen. Ebyen li bay komisè Mondelis otorizasyon pou l fasilite travay la fèt pi byen, si akizasyon yo te fonde, li fè konnen li tap deja mete yo anba kòd. Medam, matmwazèl e mesye bonjour e byenvini nan journal tout ayisyen konekte. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa kap pase an Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne kòmante layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye yè, ebyen, nouvèl la pran lari sè ke Prezidan Luis Abinader pase lòd ak Direktè Migrasyon e Emigrasyon Repiblik Dominikèn nan pou ke li pa kite 39 Ayisyen rantre sou teritwa dominiken an. Moun sa yo ebyen Lèzetazini ak Kanada sanksyone ki nan trafik zam, bal, ki nan trafik dwòg, ki nan finanse gang nan peyi Dayiti. Nan lis sa anpil moun ap poze kesyon ki sa k fè yo pa wè non okenn ansyen prezidan Lèzetazini ak Kanada sanksyone tankou ansyen prezidan Joslèm Privert, ansyen prezidan Joseph Michel Mateli. Donk jiska prezan, sitwayen yo pa sispann poze kesyon pou di poukisa non oligak Dimitri Vorbe, Reginald Boulos pa sou lis la? Poukisa non Jean Henry Céant pa sou lis la? Poukisa non Bigio pa sou lis la? Donk frè m ak sè m k ap koute m, ou kapab wè lis prezidan Abinader mete deyò pou anpil sitwayen, Se lis esklav lakou, esklav volontè, boukliye sistèm yo, men mèt sistèm k ap destabilize peyi Dayiti, malerezman, yo pa figire nan lis la. Donk, medam, matmwazèl e mesye, m ap raple ou, Repiblik Dominikèn, ki kole ansanm avèk peyi Dayiti, Lè prezidan Jovenel Moïse te la ou kapab raple w ki manifestasyon ki te genyen bò kote pa yo lè ke kanal irigasyon t ap konstwi sou rivyè Masak. Donk divès ajan doub nan peyi Dayiti te konn mete ansanm avèk yon seri de gwo responsab nan peyi sila a pou destabilize peyi Dayiti paske tank peyi Dayiti twouve l nan yon enstabilite kwonik se tank li pi bon pou Repiblik Dominikèn Donk, anpil Ayisyen jije ke lis sa se yon lis ipokrit, se yon lis divize pou renye, yo mande Prezidan Abinader resezi l kou sa pa p pase. E m ap raple o pèp Ayisyen, mèsenè kolonbyen ki te rantre sou teritwa Ayisyen an pou te vin touye Prezidan Jovenel Moïse te pase an Repiblik Dominikèn e te genyen Dominique Gonzalo Castillo Se li menm ki te mete avyon l disponib pou te transpòte mèsenè kolonbyen sa yo. Donk jou lajistis egziste tout bon vre, ebyen prezidan Luis Abinader ap gen pou l reponn kesyon sou dosye asasina prezidan Jovenel Moïse e selon mèt Newton St-Juste ak divès avoka an Repiblik Dominikèn, yo fè konnen anviwon 20 milyon de dola te soti nan peyi Dayiti pase nan sistèm bankè Repiblik Dominikèn pou t al touye prezidan Jovenel Moïse. Yon dosye nou kontinye ap swiv. Donk jan wap gade foto sa se ansyen depite Jean Tholbert Alexis gade non kap byen pase an Repiblik Dominikèn se pa ti koze piti donk moun nan komin kwadèboukè ta renmen kanpe non sal konsa yo ta renmen pou cheve yo konsa tu konpran Donk, men malerezman, yo pa fouti mete ti grèf yo, epi pou yo ap mache avè l konsa nan lari Kwadèboukè, tèlman gen pousyè ak fatra, dirijan yo pa pran responsabilite yo, tandiske yo ap destabilize komin, yo ap vòlè tout sa k gen nan komin nan pou yo al envesti nan lòt peyi, ebyen m ap fè w konnen, ansyen depite Jean Tholbert Alexis entèdi pou l pile teritwa dominiken an, bagay la di. Medam, matmwazèl e mesye, genyen ajan egzekitif enterimè komin Moren, Elize Blèz, deplore sitiyasyon ensekirite k ap devlope nan komin nan e ki kondane zak asasina ki fèt sou mèt Andre Chaléus mèkredi 12 avril pase a. Majistra Blèz mande ansanm avèk otorite yo pou yo ranfòse sekirite nan komin nan pou evite plis viktim an nou koute l. Nou vreman deplore a tout fòs nou sa kap pase kounye a sou komin Monwi e nou fè anpil efò pou sa pa rantre rive paske nou genyen plis kon mwa bon avan menm avan mwa depi lè n la nap mande bakòp nap mande fò komin komisarya a ranfòse men nan dènyè semèn sa yo la nou nou nou fè demand pou nou paske te gen anpil rimè kap kouri depi tanton mwa men sak pral gen e nou te di si pa gen anyen k fèt e lè se pèp ki ap rann tèt li jistis se li kap pwoteje tèt li nou pa konn sou ki sa ki jan sa pral rive e sak fè gen 2 kay ki brile gen 2 moun ki mouri gon jèn gason k mouri devan lakay li e dat la se e e dènye fwa la se mèt Charleyus André yon avoka, yon pwofesè, yon notab ki te batay pou zòn nan vin komin, malerezman ki tonbe. E nou vreman regrèt sa, men nou gen yon grenn bagay n ap mande pou sa. N ap mande Se pou leta pran dispozisyon voye yon bakòp. E chak segond yo pa reyaji, chak segond bagay la ap vin anpire. Jodi a se Mèt Charles, nou pa konn kiyès ki ka vin viktim ankò. E sa fè si nou nan, nou wi sètènman nan yon eta de dwa, se pou Lapolis pran responsabilite li sou komin Monwi e pou nou pa tann se lè kabrit fin pase n ap rele fèmen baryè, se lè Monwi fin an sann epi n ap vin voye dlo. E mwen menm mwen panse ke li ta, li poko twò ta, n ap ankouraje ke Leta santral pran dispozisyon pou bay yon bakòp stab sou zòn nan e tout moun ki viktim yon fason oubyen yon lòt nan kou a jou fè chemen jistis e se sa nou ka di pou kounya men jiska prezan pandan map pale avèw la e poko gen bakòp stab sou zòn nan wi gen de bakòp ki pase men poko gen bakòp stab. Enspektè divizyonè Jose Renard ak Gilles Motler enstale kòm chèf nan komisarya Pwent a Rakèt, Ansagalè ki twouve l sou zile Lagonav, depatman Lwès depi pandan wikenn nan. Se komisè prensipal Georges Jeanrenaud ki enstale yo. Enstalasyon sa yo fèt aprè nouvo plan sekirite segondè Kòmandman polis la, Frantz Elbé, fè yon fason pou garanti yon klima lapè nan 2 minisipalite yo. Yon geto kraze nan distrik Kay Jano nan vil Okay samdi 15 avril nan operasyon ki fèt sou direksyon komisè divizyonè Daniel Compère, daprè sa kòdinasyon laprès ak relasyon piblik pnh la fè konnen nan vil Okay. Pèmanans kont bandi yo bay fwi. Plizyè arestasyon deja fèt, plizyè bandi blese grav ak koperasyon ant lapolis ak lajistis. Popilasyon nan Meyòt touye nan komin Petyonvil nan samdi 15 avril 2 bandi. Sitwayen yo mete dife sou youn ladan yo aprè yo te fin asasinen l. M ap sinyale nou, youn nan malfra sa yo ki t ap sikile sou yon moto san plak lapolis te arive depoze l pat sou li. Bandi ak zam kidnape Harold Mazurka Junior, antreprenè ak konsil onorè ki prezante Sent Kit an Ayiti samdi 15 avril 2023 a nan Dèlma 31, zòn Site Okay. Kidnapè yo pran konsil onorè a ak tout manm fanmi l. N ap raple w pèp ayisyen, Harold Mazurka se youn nan asosye nan konpayi Ayiti Plastik, gwoup k ap sèvi kominote a. Malgre rezistans gad di kò li yo, ebyen kidnapè yo mete dife nan 2 machin ki te akonpanye diplomat la pou yo te mennen l ale ansanm ak yo ak fòs. Popilasyon k ap viv nan sizyèm seksyon komin Ti Rivyè Latibonit ak sant vil la ap moute lesyèl pa do nan men gang Savyen ki achte zòn sa a lajan kontan. Aprè bandi save yo fin piye ak mete dife nan komisarya Ti Rivyè Latibonit, sitiyasyon an vin pi konplike. Se gwoup ame sa yo k ap fè lalwa nan komin nan. Medam, matmwazèl e mesye, Désir Vénès, Site Krèt a Pyero Ti Rivyè, l, depatman Latibonit, pou tak 509. Sitiyasyon lavi popilasyon k ap viv nan 6 seksyon kominal ak sant vil Ti Rivyè Latibonit pa sispann konplike fas ak egzaksyon gang yo Aprè bandi Savyen yo te fin piye ak pike dife nan komisarya Ti Rivyè Latibonit 11 avril pase a, perèz popilasyon an vin plis malgre yo te deja ap sibi lalwa gang yo. Mèkredi 12 avril 2023, nimewo 2 baz gang Grif Savyen an, Igens Noriston, alyas Nontròp debake nan lopital Chal Kolimon nan Ti Rivyè Latibonit nan blòk laboratwa a li vin fè tès VIH. Sitiyasyon sila te lakòz pèsonèl sante yo te vrèman panike pandan yo t ap bay sèvis nan Sant Medikal Chal Kolimon, youn nan moniman istorik nan Ti Rivyè Latibonit ki reprezante anpil bagay pou peyi a ki se palè 365 pòt anba gwo menas dife bandi baz Gran Grif Savyen yo. Popilasyon an mande ak responsab nan pi wo nivo Leta pou yo leve pye yo pou omwen pou pwoteje moniman sila paske yo konnen Lè bandi baz Gran Grif yo anonse yon bagay yo pa janm pa fè l. Se pou sa yo mande ak direktè depatmantal polis nasyonal Dayiti nan Latibonit la, mesye Goodson Rogégène pou pran dispozisyon pou omwen pèmèt ke polisye retounen pran kontwòl ti rivyè Latibonit pandan semèn nan ki ka pèmèt omwen yo sove sa k ka sove nan mitan kominote rivatibonisyèn nan. Désir Venès, Ti Rivyè Latibonit, Site Krèt a Pierrot, tak 509. 1983. Apre chanèl YouTube chèf de gang Vilaj de Dye a, Izo 5 segond, fin fèmen, lapolis renouvle avi de rechèch yo te lanse dèyè chèf de gang Izo 5 segond, samdi ki te 15 avril 2023. Donk, m ap raple w pèp ayisyen yo repwoche l pou kidnapin, detansyon zam ilegal, Vòlè, kamyon machandiz, asasina asosyasyon malfetè donk vrè non chèf de gang Izo se Johnson André. Dameus Jocelin se non yon jenn gason 49 lane pakè Okay arete an flagran deli samdi 15 avril pou detounman minè Daméus Jocelin te avèk yon adolesan 16 lane nan yon chanm zòn Kolèt aprè yon plent manman viktim nan te depoze pou detounman minè ansanm avèk vyòl. Aktyèlman la a, akize a ap reflechi dèyè 4 miray nan komisarya Okay. 2 laboratwa, 10 sal klas, 50 pano solè pou site sa yo sèlman, boule se bilan an, ebyen evalyasyon dega dife ki eklate nan jedi 13 avril la nan fakilte ak medsin veterinè, vis dwayen zafè akademi fakilte a Fedner Duvivier ki te vin konstate dega yo fè konnen se yon pati nan espas fakilte a ki te konstwi aprè tranbleman de tè 12 janvye 2010 la ki pase anba flanm dife ki pat an mezi pou bay orijin dife sa. Jean Ernest Muscadin ki se komisè gouvèneman jiridiksyon Miragwàn ebyen frèzesè byeneme li demanti enfòmasyon ki fè kwè Komisè Guy Mondelus nan fè rakèt nan biwo imigrasyon ak emigrasyon Miragwàn nan. Komisè Muscadin fè konnen se li ki bay komisè Mondelus otorizasyon pou l fasilite travay la fèt pi byen toujou. Komisè Muscadin rejte tout lide ki fè kwè direktè biwo imigrasyon Miragwàn nan Orel Jean Louis nan fè magouy nan biwo a. Daprè chèf pakè a, si akizasyon yo te fonde, li tap gentan arete tou lè 2. Jean Ernest Muscadin te pale nan mikwo korespondan nou Henri Claude Cerclin depi Miragwàn. Se mwen menm, chèf pakè Miragwàn nan ki dezinye li pou ranplase m an dedan imigrasyon. Avèk sa, pou fasilite moun ki pa gen moun yo. moun ki pa genyen swa delegasyon, moun ki pa genyen swa lameri, moun ki pa genyen swa yon ansyen depite, yon ansyen senatè ki pou antre nan nan. Paske jodi a la nèg yo ap pran 10 a 15 mil dola isi nan men moun pou fè paspò. Mwen baki prensip la, mwen di ki se je ki premye rive, premye rantre, premye sèvi, premye sòti. Se sou 4 prensip sa yo pou n aji. Sela epike Komisè ki pa yon raketè depi yon rachè, se mwen k voye l anndan imigrasyon an de fason ke pou l kapab al fasilite moun ki pa gen moun yo al fè paspò. Donk direktè imigrasyon an podyab misye nayif de sa k ap fèt yo. Komisè direktè imigrasyon an pa gen moun k ap pran lajan jan pou deba li. Li pa nan rakèt, li pa nan bras. Jodi a la nou paka mande revoke l. Mwen menm san te kache si misye te nan bras m pa t ap pè di l. E sil te nan plas m tap aretel deja. M pa gen okenn plent pou direktè imigrasyon an. M pa gen pesonn moun ki denonse l. Men sof ke mwen gen 2 anplwaye andedan imigrasyon an. Mwen met manda dèyè nèg yo paske gen 2 moun ki vin nan kare m lan ki di m yo pran 15, 20 mil dola ayisyen nan men yo. Donk tout nèg sa yo an kaval. E m di nèg sa yo m ap arete yo kèlkeswa kote m kwaze yo a. Menm si yo wè m pa met manda dèyè yo men nan lari a m ap chache yo. Dokiman sa yo revele yon seri de patikilye ak antrepriz plizyè santèn milya goud. Enfòmasyon k ap sikile ta fè kwè anpil nan konsène sa yo ta remèt lajan yo prete. Abel Descollines se pòt pawòl Cadoa, li t ap di nou plis sou dosye a, an nou koute l. Depi kelke tan... tout le monde euh, cap suivre réseaux sociaux, mais tout euh, à travers les médias traditionnels, dans niveau Kadoa, nous constater gagner des documents de l'ONA qui évaluaient à plusieurs centaines de millions de dollars américains, à plusieurs centaines de milliards de goudes, lorsque nous euh, fait calcul comptable, hein. c'est des documents qui montraient des prêts l'ONA fait avec des particuliers, avec des entreprises, avec des institutions, avec des euh, de groupes d'un niveau, euh, ça nous les secteurs privés dans pays d'Haïti. Nous décider, questionner et interpeller le gouvernement de la République, la direction générale de l'ONA. Nous décider, questionner et interpeller, dans la mesure où la transparence, c'est un non élément de la bonne gouvernance. En ce sens, pourquoi il est de la responsabilité du gouvernement Premier ministre Ariel Henry, il est de la responsabilité de nouvelle direction euh, générale ONA pour que yo poté de clarification pour que vous ayez des explications. Et mon croire, Sa ap pèmèt nouvèl direksyon jeneral ona a ganye an kredibilite e sa ap pèmèt ke gouvènman Premye Minis Ariel Henry an montre ke yo pa nan kache laverite. Des centaines de millions de dollars, des centaines de milliards de gouttes de assurer qui prêtait, nous dit, avec des particuliers, avec des institutions, avec des entreprises, avec des groupes du secteur privé. Normalement, nous croyons pas gagner un problème que l'ONA lit bail de près avec des institutions. Mais compte tenu de scandale qui fait pendant des années ça dans l'ONA des scandales qui dit des directions euh, générales, des administrations euh, de l'ONA, notamment sous M. Chesnel-Pierre, notamment sous euh, M. Jamesley euh, Jean-Baptiste, que tu as gagné des fichiers, tu as gagné de prêts que yo annulé, que yo disparu de documents Men tou, dè enfòmasyon ki lese kwè ke dè antrepriz, dè enstitisyon, dè gwoup, dè patikilye ki prete lan lona, ki pa janm remèt, nou kwè se yn obligasyon pou ke kestyon sa yo, yo klarifye, pou ke kestyon sa yo gen dè esplikasyon ki bay. E se poutèt sa, kado a en appel au gouvernement, à la direction générale de l'ONA, par rapport à fuite documents ça pour que yo fait preuve de transparence. Oui, euh, nous noter que direction générale ONA euh, fait en note pour euh, dénoncer fuite document yo euh, pour rappeler que confidentialité qui caractérisait administration l'ONA mais ça n'est pas suffi document yo, fuité et à ce qu'il paraît gagnons certaine authenticité de documents ça yo donc il y va de la responsabilité du gouvernement et de l'ONA pour faire preuve de transparence Pou ke yon peyi ki nan yon eta ekonomik ekstrememan difisil, ki genyen dè santèn de milya de goud dan la nati, pou nou konnen, eske vreman moun ki prete yo, yo remèt, eske vreman genyen de dokiman ki disparèt, e kisa kape fèt nan nivo gouvèneman, nan nivo lona, nan nivo lajistis pou retabli laverite. politik ak popilasyon nan tèt kole ak òganizasyon panamerikèn, òganizasyon sante mondyal an prezans premye minis Ariel Henry te òganize yon seri de aktivite vandredi 14 avril la nan lide pou make jounen mondyal sante anba tèm Sante pou nou tout ki bon. Nan entèvansyon li, premye minis Ariel Henry remèsye OPS ansanm avèk OMS pou ansanm reyalizasyon yo fè nan domèn sante. Prezans mwen nan aktivite a se yon sinyal angajman politik pou mete an aplikasyon prensipal mezi onu adapte nan kesyon sante ki di l konsyan pwofesyonèl sante yo ap travay nan anviwònman ki difisil. Pi lwen, chèf gouvèneman an di li kwè. Stabilite politik ak lapè sosyal se 2 eleman enpòtan nan kesyon laswenyay, ann koute deklarasyon Premye Minis Ariel Henry nan mikro tak 509. Ma présence parmi vous ce matin se veut être un signal de l'engagement politique de mon gouvernement à mettre en application les principales résolutions prises par l'ONU, ou l'OMS relatives à la santé. Ce, en dépit de nos faibles moyens nous pousse à rationaliser le plus possible nos dépenses. Par cette présence, je veux encore exprimer mon soutien au secteur santé s'efforce de contribuer au bien-être du peuple haïtien. Je suis conscient des multiples défis auxquels le secteur de santé est confronté et pour ne citer que quelques-uns, je dirais des maladies émergentes ou réémergentes, la déperdition, l'absentéisme, le, déplace, le déplacement et la démotivation du personnel Minis sante piblik la ki se Doktè X Larsen, notre petit papi, ki gen pap ayisyen li fè konnen gen 2007 enstitisyon sante nan tout peyi a, pami yo 353 sant kominotè, sepandan gen 122 seksyon kominal ki pa gen enfrastrikti sanitè, Daprè Doktè Alex Larsen, ki kwè gen anpil efò ki dwe fèt pou garanti sante pou tout moun, menm si li menm s an Frans la l pran. Daprè titilè MSPP a, gen travay k ap fèt pou pèmèt enstitisyon sanitè yo gen materyèl adekwa epi pou gen fòmasyon konpetan nan lide pou bay swen ak popilasyon an, ann koute Doktè Alex Larsen. vers la couverture sanitaire, sanitaire universelle en gardant à l'esprit que cet idéal peut être atteint si l'on place l'homme et sa santé au cœur de toutes les politiques. L'évaluation de la prestation des services de santé en Haïti nous révèle l'existence de 2007 institutions sanitaires réparties comme suit. 131 hôpitaux, 163 centres de santé avec lit, 361 centres de santé sans lit, seulement 4% du budget national était alloué à la santé que les ménages avaient contribué à hauteur de 43% de les dépenses courantes en santé. Bien des efforts restent encore à faire pour garantir tant l'accessibilité géographique que financière aux soins de santé pour rationaliser notre cadre sanitaire. La mise en place des équipes de santé familiale à l'échelle nationale constitue l'une de nos grandes priorités. En plus d'étendre les infrastructures sanitaires aux 122 sections communales non pourvues, nous devons également nous assurer que les institutions sanitaires existantes, notamment celles du niveau primaire, soient dotées en équipement, en personnel adéquat afin de leur permettre de fournir des services effectifs et de qualité à toute la population. Beaucoup de nos professionnels de santé travaillent ardemment, avec dévouement, compétence. Ils font preuve de courage d'abnégation de des situations souvent difficiles. Je veux aujourd'hui leur exprimer ici toute mon admiration et aussi leur demande de continuer à être des modèles pour l'actuelle génération et celle du futur. E pou fini, medam, matmwazèl e mesye, genyen reprezantan OPS, OMS, la, pou rive ateri ansanm avèk pwogram sanitè piblik la, li enpòtan pou kominote yo enplike. Ebyen, Maureen Birminigam ankouraje responsab yo pou yo ogmante envestisman piblik nan domèn sante a, qui tiennent compte des déterminants sociaux, environnementaux et aussi commerciaux de la santé. L'implication et la participation directe des individus et des communautés, y compris la société civile, bien sûr. Trois les services de santé intégrés et centrés sur les soins primaires, qui était déjà dit. Et quatre, le renforcement des fonctions essentielles de santé publique. Mais qu'est-ce que tout ça signifie dans la pratique pour Haïti Cela signifie impliquer la communauté dans leurs propres problèmes et préoccupations en matière de santé il s'agit de faciliter, valoriser et mobiliser les équipes régionales et les UAS pour une coordination maximale du réseau local de la santé. Cela signifie un leadership et une coordination solide du MSPP et des départements sanitaires pour faire fonctionner cette stratégie nationale de santé communautaire. Cela signifie de faire face aux facteurs de mobilité et mentalité enfants vulnérables Madame veuve Jean Rico. Men qu'est-ce que ça veut dire madame veuve? Veuve la se non mari m son veuve m ye yap mal. Ah bon veuve la se non mari w yap maltrete w. Trete m. M pa ka vide l deyò. Ok eske nou wè jis kibò kòripsyon an rive? Kòrisyon an tèlman depase nou menm repiblik dominikèn ki kole la avè nou nou ede yo pran lendepandans aprè nou fin lib Ebyen jounen jodi a yo rive ap sanksyone ansyen senatè nou, ansyen depite nou, yon seri de gwo gwo zotobre nan peyi dayiti. Pèp ayisyen ebyen si pat gen sitirans pa tap gen vòlè. M prale map kitew ak pawòl sa pandan map swetew pase bon semèn nap kwaze pita Ebyen nan yon lòt edisyon spesyal pa bliye 2 zè wap genyen Yanick. Mwen renmenw anpil e non pam se Fouco. Bonjour bonswa tout moun nap kwaze 7 è. Bizou bizou one love. M ranmase pakèt mwen, cause abitan pa mize lavi l, m prale. Men, m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, n ap kwaze nan w lòt videyo. Orevwa.